Pèp a, m'ap di tout pèp ayisyen an bonswa. E m'pral fè ti odyo sa a, jis m'pral di sa nou ta renmen tande, paske mwen, nou menm ayisyen konsa nou ye, nou plis renmen sa nou ta renmen tande, ke nou konn, ke nou chache konprann vrèman reyalite, vrèman reyalite a, ke nou chache vrèman pwoblèm ki gen nan peyi a. Ni tou. M pap di okenn moun sante. M ka di yon moun. Ann di Bondye mèsi dèske nou wè ane 2022 a. Pa gen bòn ane tou. Pa gen bòn ane. Jis nou ka di Bondye mèsi dèske nou wè ane a. Afè moun ap di w bòn ane, sante, bagay, tout moun. Lan peyi sa malad. Menm si wap akouche sou kabann lopital ou son moun ki malad. Pase sa kap pase Ayiti li son bagay ki grav anpil. Jounen jodia tou m vle fè ti odyo sa tou pou anpil moun kap pale, pou anpil moun kap fè kòmantè, kap voye monte ke vrèman pwoblèm nan. Yo pa janm pale sou li. Kote pwoblèm nan ye a, yo pa janm wè l. M pral di nou yon grenn bagay, pèp Ayisyen. M te di Matisan bloke. Gen anpil moun ki te fache. Moun ki fache yo, ki moun yo ye? Moun ki gen biznis, ti madan Sara. Moun kòmsi ki pral travay nan faktori. Ban m di nou yon grenn bagay. Jounen jodi a, nou dirè di l ap yon gwo pi gwo dyab li te ye dèske l te di l. Men, nou poko, nou pa janm wè tou, lè pou m pase Matisan, Se a kè sote, lespri nou pa anpè, menm ke nou pase, lespri nou pa anpè, nou pral di kouman nap fè tounen, pou nal travay nan faktori yo, ni tou polisye k pral travay yo, ni ti machann ki pral achte lavil yo, men nou pa janm wè ke kouman vi a enpòtan tou. Tou senpleman nou ka mize sou nèg gran ravin, tou senpleman nou ka mize sou nèg vilaj. Nou poko janm tande yon bann nou mize sou chak men matisan yo. Nou poko janm mize sou yo. Se leta. Tout sa k fèt rezon deta. M tande Jonas t ap pale tou, li di nèg izo fon masak, Nèg gra vin fon masak. Men l pa gen kouray pou l di yon vann. Nèg izo, cha, nèg ti lapli fon masak. Yo pap di baray, yo pap di l konsa. Yo pap janm di l nèg yon vann konsa. Y ap toujou di w nèg gravin, nèg vilaj. Men yo pap janm di w cha yo fon masak. Sa k fè yo pap pale sou li? Non, pa gen yon rezon pou yo pale sou li. Yo pap pale sou li. Se rezon leta l ye. Sa se pou se yon vranglete pèsonèl. Jounen jodi a la, jounen jodi a la e ti laplit leta. E ti laplit ka ede fè paske mwen t leta, se nou gen inifòm nan sou nou, se nou k ap fè tout sa k ap fèt nan peyi yo, li pa konsène leta peyi m. M dakò ansanm avè m. Se konsa nou reflechi, e konsa nou wè l. Se konsa nou panse l, se sa ide nou di nou, se sa nou viv. E konsa nou ka pale, nou di m pa fache, m pa fache kont nou pou sa tou. Men m konnen nou tout ap ap viktim nan sa k ap pase Ayiti a. Ou wè pwoblèm Ayiti a, li s on pwoblèm ki gen di, li ka gen dizan, li ka gen kenzan. Ban m di nou grenn bagay. Nou fè de omwen de sizan n ap goumen a nèg ti bwa, n ap goumen a lapolis. Se pa lapolis, n ap goumen a yon ti yon gwoup nan Leta ki konsène pwoblèm Matisan an, n ap goumen a yon gwoup moun. Sa vle di ke si n t ap goumen ak tout leta l pa t ap konsa, n ap goumen ak yon gwoup moun. Sa vle di n ap goumen ak yon gwoup moun ki konsène nan jesyon konfli Matisan. Men nou p ap goumen ak leta. Fòk moun yo byen pran san yo pou yo aprann, pou yo viv sa k ap pase Matisan. Lè w di Krisla, w annik di, w annik di chèf de lapolis la tou, w annik di lapolis la. M ap di nou yon grenn bagay. Jounen jodi a, nou fè sizan n ap goumen a Nicha ki vin ki nan Matisan yo, n ap goumen a Ni Krisla. Kòman nou wè l? Sa vle di ki èske nou wè gen pwoblèm ki rezoud? Sizan sa a, ki pwoblèm nou wè ki rezoud? Nou pa ka wè l konsa non. Pandan se tan nou pa p goumen a pwòp tèt nou non mezanmi. Nou pa ka wè l konsa non. N ap toujou ka wè. Ti konprann nèg ti lapli pwoblèm nèg izo pwoblèm e konsa nou ka wèl men jounen jodia 6 ans sa nap fè nap goumen poukisa jounen jodia leta paka remanye bagay yon lòt fason poukisa leta paka chache konprann yon vrèman solisyon dayè si nou di e nèg izo t pwoblèm si nou di e nèg ti lapli t pwoblèm mpanse leta ka jwenn solisyon an. Paske nou wè kot pwoblèm nan ye, m panse nou ka jwenn li. Paske m wè gen anpil nan sizon sa a, gen premye minis ki pase, gen chèf de lapolis ki pase, lè moun poze yo kesyon, lè jounalis poze kesyon, yo di yo pral bay solisyon. Solisyon Matisan an, pa twò lontan yo pral rezoud li. Tout aksyon yo nou wè kote yo nou wè nou wè tout aksyon yo nan bouch men nou pa janm wè aksyon yo atè a vre ken premye minis ki pase yo menm di anpwen yo ta yo pral yo pran yo ta renmen danse yon ti sourit nan vilaj yo ta renmen anpwen danse yon ti bal matisan men nou pa janm wè pwoblèm nan yo sa vle di pwoblèm nan toujou ret la 6 ans sa kilè anpwen li ta yon fason vin pi mal bon. Sa vle di ke vrèman vre nou gen zam vrèman nou an asepte nou pwoblèm men pa nou chache pwoblèm nan ba tèt nou non se leta peyi nou chache pwoblèm nan ki met pwoblèm nan paske si yo tap chache bagay yo de pre e de lwen m panse yo tap jwenn solisyon sa vle di pwoblèm ki gen nan matisan yo dwa gen son pwoblèm ki gen dwa fè 20 tan. Depi pa gen moun ki pran resposablite li pou li, li gendwa fè 20 tan. Jounen jodi a, sa k ap pwodui nan Matisan, li se yon gwoup moun ki pwodui l. Gen bagay k ap pase nan Matisan, prezidan gendwa pa konnen l, premye minis gendwa pa konnen l, men chèf de lapolis la ap konnen l, DDO ap konnen l monchè. Nèg ki konnen, sa vle di lè Dedero konnen chèf de lapolis konnen l, nèg yo pa nan nivo menm ke yo wè pwoblèm nan pou yo ta trete pwoblèm nan, pou yo ta jere pwoblèm nan. Paske nan tip djòb yo ye a, depi w mize sou pwoblèm nan, y ap revoke w. E sa k fè w ap jwenn anpil premye minis revoke. Pa janm rete pou jere pwoblèm peyi a vre. Wap jwenn anpil chèf de la polis rete. Pa janm revoke, pa janm rete pou jere pwoblèm peyi a vre. Kounye a, lè kòm si gen plet kap pote pou cha a kap bay pwoblèm. Lè yon prann chèf de la polis la gen dwa mize sou li ou byen Video gen dwa mize sou li. Wap wè yon gwo bout tonton moun ki gen dwa rele Video li di non. Kite, kite cha yo la. Paske, konfli sa a, yo gen yon, yo gen yon enterè ladan l. Sa vle di ke menm sektè tou, ki gen biznis nan peyi a tou, ki anpwen gen sektè ki gen biznis nan peyi a, ki k ap kontribiye nan jesyon ensekirite a, Gen lòt sektè tou ki gen yon biznis li tou k ap fè defisi ladan l, men l pa gen yon pwoblèm. Sa vle di ke la e gran nèg k ap detwi gran nèg. Ou konprann sa? La e boujwa k ap detwi boujwa, li pa yon pwoblèm. Men sistèm mafya sa l ap difisil pou n dekouvri l. Yon sèl grenn bagay m ka di nou, li lè li tan tou pou nou reflechi. Konprann? Li lè li tan tou pou n panse. Li lè li tan tou pou n met tou chay sou ti do sou ti do nèg geto. Pandansetan, vrèman pwoblèm nan se anndan Leta l ye. Se nèg yo dabò ki pa gen yon kapasite. ki pou chita sou pwoblèm nan pou yo rezoud li antre yo dabò lè yo fin rezoud li antre yo lè sa yap ka rezoud pwoblèm matisan pwoblèm gonayiv pwoblèm ou konprann ki gen nan vila nèg jenèf tout tip de moun ok sa vle di ke nap viv lon peyi e kòmsi. Moun pa bezwen mande jistis pou peyi sa. Pa vin mande jistis sou yon bagay ki rive w. Si w ka fè jistis tèt ou, jis fè jistis tèt ou fini. N ap viv lan yon peyi, gen yon popilasyon, pa gen moun k ap panse pou li, pa gen moun k ap reflechi pou li, zafè nou jip epi jan l pase l pase. Nou gen yon. Nou gon sektè ki la pou detwi nou, nou gon sektè ki di yo vle panse pou nou, kap detwi nou pi rèd. La polis sa sanse kòm si mwen di elimine. Se goup moun pa yo, tout ti nèg yo pran yo pran yo. Yo peye yo peye yo monnen, yo fè yo monte tim yo pou kreye konfli. Ou ka rete konsa nèg gran avèm rete konsa ou tande bal ap tire nan matisan ap moute ou konprann gran avin konprann de sak gen anba ou tande yo diw chak ap tire moute a kiyès li pa wè pèsonn moun nan chak riyèl li pase l tire nan lè cha tire sou nou lèn ba cha replik ou konn ki pwoblèm kisal pwodwi li pwodwi yon pakèt bagay wè lè cha fèl ou jwenn lanmò ladann. Ou jwenn tout tip de moun nèt viktim ladann. Ou wè pa se nou menm ki pa leta ki gen zam ilegal nan men nou. Ou wè lè nou tire bal la konn kote nou pral fè l? Bò lari a ou pral fè l. Lè sa pa gen ankenn nèg k ap di onprann. Izo pa gen kontwòl twoup li. Ti lapli pa gen kontwòl twoup li. E pa vre? Lè cha a vin, lè yo voye cha a kòmsi ki pou vin kreye konfli sa yo, se paske yo konnen lè n desann Matisan, menm ke nou moute a 10 kamyon, li pap deranje yo. Menm ke n te moute a 15 machin prive, li pap deranje yo. Yo di wè la, jan konfli sa pran chè Matisan la, a, ou konprann nèg, nèg Izo a, nèg Ti Lavli yo pa ka pa fè nou vann yon 100 mil dola ba l, yon 200 mil dola ba l. Konprann kris lan pran nan pran kamyon tou kris la paka pa fè nou paka pa fè nou vann pou yon 30 mil dola bal pou yon 40 mil dola bal ou wè pwoblèm nan eske nou panse si jounen jodi a nou pa gon moun kap panse pou ayiti eske ou panse kòmsi jesyon konfli matisan ap rezoud. Je jan konfli t gen nan peyi a eske w panse lap rezoud? E pandan se tan nou koumanse wè pwoblèm nan tout kote, tout kote sa yo se zam kap tire e tout kote sa yo youn pa fè zam youn pa fè bal nou pa di konprann sa w ki ki yon prann bon geto ki gen tiwa ki gen kòmsi nou ta pran egzanp geto brezil ki rele tiwana kòmsi nèg yo pwodwi. Zam yo pwodwi yon ta de bagay. Ou ta di nou pwodwi, nou pa pwodwi anyen. Men la a, m panse gen kèk ti bagay, mezanmi, nou ka konprann li. Si nou gen yon Leta ki Leta, ki se yon Leta ki serye, ki di yon bann y ap fè peyi, ki di yon y ap panse, Se pou nou menm pèp ayisyen leta sa yo ye. Yo renmen vi nou, y ap panse pou nou, yo gen yon sansiblite. Se di yo ta ban di yon bon yon antre chas al an baz pou di se Izo ki pwoblèm nan, bon n ap rele Izo, n ap di mesye pran reskonsablite nou a zòn nou, mande sa nou bezwen yo kòm si nan kad sosyal. Jounen jodi a anprann fòk moun pase lib e libè Matisan Nou te di Chak ap ba nou pwoblèm Chak ap ba nou pwoblèm ankò Kouman tèl kamyon fè pèdi Kouman yo fè anprann yo kidnape tèl moun Kòman sa fè Nou te di Chak ap bay pwoblèm Chak yo pa la ankò. Moun kap pase nan machin yo pap pase a zam yo pap tire sou nou kouman fè gen 2 zot kap pwodui nan matisan lè sa ni bougòy ni izo ni lòt nèg ki chèf lan twazyèm yo m panse lè sa nou gon rann kont a di. Lè sa nou pap goumen antre yo an, nou pap goumen antre nou ankò. Sa k fè n ap goumen antre nou an, se menm sistèm nan ki chwazi yon moun, li di yon prann, atake, atake Ti Lapli, m ap je, yon prann, m ap je, m ap jere sa. M ap ba w bal pou goumen a Ti Lapli. Megali menm lè e gran nèg li ye. Milyon li te gentan chwazi depanse ansanm avan l te fin depi li fin depanse rive lan milyon l ap kanpe la wi ou menm ou pral degaje w nan sa w te genyen pou achte bal pou achte zam pou chanje toujou kanpe goumen pou w pa pèdi blòk ou sòlda w pèdi yo ou pèdi yo nèt nèg ou genyen k domaje yo domaje nèt sa vle di ke pou m demontre w. Nan ki erè yo mete nou. Wap la pou nou di moto kote yo foure nou. Sa vle di ke nou di antan nou menm ti nèg geto. Nou pa ka reflechi konsa. Pou nou fè tèt nou plezi, se moun nap fè plezi, nap toujou nan erè. Se lè nou mouri. Konprann pou lajan nèg sa yo se lè sa lap konprann. Sa vle di lè yap toujou gen pwoblèm avèk mwen a izo paske yo pap ka itilize w nenpòt jan pou itilize m. Yo menm pa ka itilize m pou m ni al tire bal sou Christa menm pou blag. Nèg la pa ka fè m bagay konsa. Poukisa nèg la jounen jodi a nèg la pa di Oprann m merite yon Oprann yon bèl lopital bò lakay mwen. M merite yon bèl lekòl pwofesyonèl bò lakay mwen. Bon alèt bay chache kòb pou yo wè pou yo etabli pwojè sa nan blòk nou non mesye nap mache sou fatra dlo moute nan matisan 7 de wotè menn debloke matisan pat gen pat gen ankenn entèvansyon ki fèt pat gen anyen ki te fèt jounen jodia sa vle di ke pwoblèm nan toujou ret la nou pa janm ka rezoud. pwoblèm nan. Nou toujou ap viv pwoblèm nan. Men poukisa mesye nou pa aprann yon ta de lòt bagay pou nou wè kòman nou ka retire tèt nou nan sa nou ye a. E nou k ap mouri ankò mesye. Sa vle di gen nèg yo menm y ap byen viv menm, y ap byen fonksyone, y ap itilize nou mal, nou pa rann kont si y ap itilize nou mal. Paske depi nou wè ti lajan nan men nou soti. Nou vin tankou nèg, nou vin tankou moun ki pa konn manyen lajan. Nou vin tankou moun kòmsi, kòman m te ka di sa, kòman m te ka di l? Nou vin pèdi bon sans nou. Alzki, nou vin ap viv nan lòt mond. An tou le ka Kristalin, m ap voye mesaj sa pou ou tou frè m. Wè si yon djab yo ba ou. Ki pou mete w nan plas sa. Ki pou fè w renmen goumen. Ki pou fwa ap fè defisi. Dyab sa pa bon. Al fè yo reben yon w. Al fè retire l sou w mete yon lòt. Pou w ka fè pwogrè. Wè diran tan w ap goumen. Sòlda w fèt kare nan gang. Nèg yo fèt kare ap fè vi yo nan abri pandan pitit yo pa ka al lekòl. Pandan manman yo ap mal manje. pandan papa yo tou paka menm al nan ti degaje yo sa vle di ke moun wap fè plezi yo vin fè w soufri plis pandan moun ki te gen konfyans nan ou vin pa gen konfyans nan ou ankò pandan w te di wap goumen ansanm avè nou pou di kamyon ap detone kounye a se ou kap detone kamyon kouman w santi w kòman konsyans ou èske konsyans lè w rete menn ou pa santi w vle varye. vle fou. Pou di wap goumen avè, wap goumen, wap gou, ou di wap goumen avè nou pou yon bagay, pandan sou tan wap goumen, pou, wap goumen, wap fon goumen politik ansanm avè nou, pou jere blòk, kounye a la, pou wè, kote sa mennen w. E yo toujou di w, e se, depi lontan, m toujou ap tande, yo di w, anbisyon fè w tiye manman w, anbisyon fè w tiye papa w, e sa kap kale w la frè m. Li kap kale w kris la menn. Son anbisyon ki mete w nan sa w ye a. Yo vin demoutre w ki gou politik genyen, ke yo pat janm konn pat janm konn anyen nan politik. Ki nèg ki mete w sou moun jounen jodi a? E ti kenkenn ki mete w nan politik? Se nèg gran ravin ki fòme w nan politik. Kounye w vin wè tele tole politik la tèlman bon, politik la fè w fè tenten. Li fè w fè sa w pat dwe fè. Men kounya la kisal mete w. Bon poukisa ou pa di Bon mesi m asepte m pedi M te goumen M te sot nan lè lan ti bwa M goumen M te pran tout blòk nou yo nèt Nou goumen nou rekipere blòk nou ankò M asepte M pedi Ann fon lapè ki dirab Pou lavi ke nou pap janm goumen ankò diran tan nou egziste Poukisa ou pa fè l. Poukisa w pa reyaji konsa? Pandansetan lontan lè nou t ap fè politik, lè nèg Gravin t ap fè politik, lè yo voye lè yo voye yon dimil dola pou kenkenn ap di si l pa voye dimil dola pa Krisla m p ap pran l non. E devan m m te konn di yo, menm ti moun m te konn ap viv yo, devan m m te konn ap di yo. Lè ou menm ou vin nan monotòn politik pou w la, ou vin gen kontwòl bagay ou pa fè l konsa non. Sa vle di tout bagay toujou ap sote w. Pou al jwenn ou, nou pa janm mande w gè pou sa, nou pa janm chache w kont pou sa, se ou t toujou la anprann pou ap chache nou kont, anmèd di nou, pou kisa nou menm pa wè rezon pou epi kòmsi pou ekipire gran avi n, pandan se tan w nou konnen ou konnen se pa yon bagay ki fasil, e w konnen nou fè nou fè dezabiman nenpòt de fwa, Adiles fè l, anprann si w li kè se si w te refè l ankò, m kè se si w Feliz Venibren te fè l nenpòt twa fwa. Nou te wè nou te konn antre nan zòn nan nou fè sa nou vle, nou bat moun, nou fè kadejak. Epi tou nou te toujou wè ou konprann, nèg Gran Ravin toujou ap jere Gran Ravin. Ou pa janm wè yon nèg ki sot deyò vin jere Gran Ravin. Kounye a pou rete, pou gen nèg k ap mouri, kounye a lè e boule pou l oblije w ap boule. Kounye a nèg la mouri. Bon pou ann mwayen ekonomik ou vin pa pèmèt ou oblije ou fè boule nèg la. Lòt sòlda yo kòman ap gade. Konn a nèg sòlda an pou ann ki gen bon sans li. Ke ou pa vire lòlòj li sa lap fè lap kite ou. Li prale. Lè sa wap koumanse febli depi sòlda koumanse kite ou. Pou ta de krim wap fè. Vyolans wap fè sou yo. Nèg sa ap kouri kite w. Lòt nèg ki gen plis gran konesans ki gen non, k ap fè gen non lontan ansanm avè w. On lè, yo ka vire djòl zam yo sou ou paske yo wè kouman w ap fè bagay yo. Kounye a lè w, kounye a lè w vòlè, lè w kounye a lè w pran ka, lè w pran ou pandan 5 kamyon, 6 kamyon, menm zòn ta fè yon 2 milyon dola. Eske 2 milyon dola pou sòlda w fè pou peye lekòl pitit yo oubyen pou bay madanm yo manje? 2 milyon dola pou achte bal, zam? Ou wè kot pwoblèm nan ye? E pandan se tan si w pa t nan goumen, jounen jodi a w ap toujou konprann, tande Krisla kòm yon entèprenè. Tande Prisla kòm yon nèg ki te gen faktori, ki t ap travay pou l bay ti mesye l manje. Se sa w te toujou di w pa lan vòlè. Se sa w te toujou di. E ou gen zam ilegal lan men w. Se sosyal wap fè. Pandansetan konprann nèg yo di kap vòlè a nou demontre sa nou fè a kòm vòlè a menm nap fè lopital konprann nap fè lopital nou menm nap konstwi konprann nap konstwi poun wè poun kite yon kòmsi yon bagay pou popilasyon an kòm nèg kite pase maladi mafya nan gran avni kòm nèg konprann yo tap fè nou soufri leta peyi nou tap fè nou soufri nou te mande nou paka jwenn nou menm nou itilize Zam nou an pou n fè sa n te mande a. Nou pa tilize nou menm badman nou pa bezwen rich. Badman pa ka rich. Lè nou anvann badman pa ka rich menn. Anvann badman sa w gen pataje. Anvann badman sipoze pataje. Kòm ou son badman ou pa pataje. Se tou nòmal w ap chache pwoblèm bay tèt ou. Se tou nòmal w ap met chay sou tèt ou. Tou le ka pèp ayisyen fè n bay m ka di nou kale je nou. Li lè pou li lè pou n wè klè sa k ap pase Ayiti la a. Hum! Se se kòmsi Leta pa pran responsablite l pou l kale je l, pou l jere peyi a. On lè Leta pa pe glise non. Tande sa m ap di non, on lè nou pa pe glise. Leta pa pe glise. Lè sa a se nèg geto k ap fè lalwa tande. Paske nou pap ka detui tout popilasyon an vre. Paske nou k popilasyon an. Tande ti nèg geto popilasyon an. Poukisa si nou pat konnen nou gen si nou pat konnen ti nèg geto te enpòtans tankou moun kap pale nou pale nou mal jounen jodia lè yo lan pwoblèm yo konnen yo konnen yon bann ti nèg geto egziste m wè yo toujou la pou yap rele m 24 sou 24 e m toujou la tou pou m pran apèl yo tou pase m pa konn refize moun nou toujou konnen m egziste lè nou bezwen fè lè nou bezwen fè eleksyon nou toujou konnen gon ti lapli gon izo Gon bougoy gon kile. Men lè pa gen eleksyon, nou toujou konnen pou n voye cha blende, pou n asepte yon ekip itilize cha blende vin kont ti lapli, vin kont izo. Lè gen eleksyon ankò, menm moun sa yo ki t ap itilize cha blende sa yo kont nou an, se menm yo menm k ap vin chita ansanm avè nou ankò paske nou pa konnen yo, yo se mafya, se moun itilize moun yo ye. E mafya yo ye. Son sistem mafya yo ye.